Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout bagay anfòm pou chak grenn moun kap tande chanèl sila anpil enfòmasyon m poko wè pa kisa non poum kòmanse la ben nap kòmanse pa gon dosye atè a la mezanmi tout nèg ap poste sou stati tout nèg ap poste sou paj yo Dosye Ashraf Hakimi Humm tèt chaje nan fen emisyon an na fon ti pale sou dosye Ashraf Hakimi an men an atandan nap kòmanse avèk dosye e ki konsène konfli ame e ki genyen nan zòn Monwi an depi kèk jou la m ta kapab di moun pa sispann tonbe nan Monwi yè mwen fè yon emisyon epi a kèlken ki ma anvwaye yn voice note. Pour me dire que moun kap viv nan pyatr yo paske gon avoka yo touye se li menm kap defann moun nan pyatr nan kad konfli teryen ki genyen nan zòn sila ebyen sitwayen sa li esplikem sa ki genyen an kisal ye moun ki ap viv nan pyatr anpil nèg ki nan zòn sa yo konstitye tèt yo an mta kapab di gang paske Lè yon moun achte tè nan zòn sila a, anpil nèg ki sòti la nan zòn nan, yo vini yo fè plizyè gwoup, yo vin ransone w. Pa egzanp, si w ap fè yon kay, w ap wè yon premye gwoup ki vini yo pran kòb nan men w pou kapab pèmèt ke kay sa li fini. Pandan w nan menm konstriksyon sa a w ap jwenn yon dezyèm gwoup ki vini, ki di w o fòk ke w bay kòb. W ap jwenn yon twazyèm gwoup ankò. Mezanmi, li pa ka kontinye konsa si se vre. E nèg sa yo menm, lè yo fin pran kòb sa yo moute nan mòn yal brè kòb yo. E on m'a fait croire ke avoka sa ki mouri a, se menm avoka sa yo k'ap defann move zafè sa yo. Donk, se pa nòmal, se sa k' fè w' wè majistra a di, se pa zam ki pou rezoud pwoblèm sila men fòk nèg yo chache jwenn yon antant. Ok! Donk se update sa m te vle pote pa rapò ak emisyon an. Tout 2 gwoup yo, yo koupab de sa k ap pase a. Lè moun ki nan menm nan mouri an wè sitiyasyon an konsa mezanmi, moun yo oblije kanpe an kwa pou kapab defann zòn yo. Bon, e genyen yon jij. Enstriksyon, Jean Wilner Morin ki emèt yon mezi entèdiksyon depa a lankontre de la direktris de la kès dasistans sosyal Edwine Tonton. Mezi entèdiksyon depa sila li entèvni nan kad enstriksyon ki an kou nan sa ki gen awè ak dosye koripsyon nan CAS. Yo pran yon fanm yo mete l nan CAS sa w tande a la lòbèy pete. Anplis Edwin Tonton gen 2 lòt moun anlokirans Pierre Richard Val ansanm avèk Yvrose Alcide yo menm tou ki konsène pa mezi konsèvatwa sila a jij enstriksyon Jean Wilner Morin. Edwin Tonton, Pierre Richard Val avèk Yvrose Alcide non yo site nan kad enstriksyon ki ankou sou dosye ki transmèt bay lajistis pa inite kap batay kont korupsyon sa ywile ULCCA. Detournement de biens publik, prise ilegal d'interè, Komplicité de faux et usage de faux, trafic d'influence, association de malfaiteurs, ak enrichissement illicite, c'est un pile chef d'accusation et au Québec compte personnalité sa yon en correspondance magistrale instructeur la adressée ak service immigration ak immigration d'un date 3 avril 2023. Pou rapèl, chwa Edwin Tonton pou kapab pran tèt kès asistans sosyal, kiyès ki bay li souple? Ebyen, se yon pwòch premye minis la. Degaje non mesye, peyi a se savann, fè sa nou vle. Operasyon yo ap rapousib kont Ti Makak. Genyen yon tweet la nou kapab di ki sòti pa bò kote Gaj FM. Ban m li tweet sa a pou nou. Tweet la di ke les opérations anti-gang de la pnh n'accusent aucune pause à la boule. Elles s'intensifient de jour en jour pour des résultats de plus en plus probants. En effet, le frère de Ti Makak, Jeneral Blacka serait mort alors que Ti Makak lui-même serait grièvement blessé. Pou sa ki gen a wè avèk Blacka, humm, m pa gen twòp detay. Ok. Men pou Ti Makak, e puiske moun nan mete enfo yo o kondisyonèl, se sa wòl jounalis lan, lè w pa sur de yon enfòmasyon, w mete l o kondisyonèl. Men pou sa ki gen a wè Ti Makak ta pran bal la, m pa konn si se yè, oubyen pandan jounen jodi a la. Brèf, men antouka lapolis li menm sòti yon ti videyo konsènan operasyon ki genyen nan Tomasen an, an nou swiv yon ekstrè nan videyo sila. Polis nasyonal la kontinye mennen divès operasyon kont gwoup gang ame yo nan peyi a, mobilize inite espesyalize yo ak materyèl pou lite sou tout fòm kont malfra yo. Nan depatman Lwès la, fòs lòd yo kontinye lite kont tout zak banditis yo, patikilyèman nan Petyonvil e entansifye operasyon yo nan lide pou trake gang Kraze Baryè a, Vitelòm Inosan ap dirije ki opere nan Tòsèl ak Pènye. Seri operasyon sa yo vize atake tou alye li Ti Makak ki baze nan tèt Petyonvil patikilyèman nan Laboul, Tomasen, Pou n site sa yo sèlman, dimanch 9 avril 2023 a, bonè nan maten, plizyè inite nan pnh la deplwaye nan komin Petyonvil, presizeman nan Tomasen, nan objektif pou kontinye garanti sekirite popilasyon an. Anplis patwouy polisye ki t ap fè kontwòl woutin nan zòn lan, seksyon anjen lou pnh la te sou plas nan kad deplwaman an. Yon inisyativ ki te rive kreye yon atmosfè kalm nan zòn nan ak pèmèt popilasyon an sikile libelibè nan aktivite yo, malgre bandi yo te rive asasinen 3 polisye nan yon anbiskad pandan yo t ap fè yon kontwòl woutin dimanch 9 avril 2023 a, lapolis la yon lòt fwa detèmine pou mache trake bandi jiskobou. Se sa k fè, kòmandan an chèf pnh la, Frantz Elbé, pase enstriksyon ak tout responsab nan tout estrikti polis la pou yo pran tout mezi nesesè nan lide pou goumen san kanpe kont bandi tout plim tout plimay nan peyi a ki toujou gen tandans simen latwoublay nan mitan popilasyon an. N ap soulinye, lendi 10 avril 2023 a, operasyon yo t ap rapousib nan Tomasen, komin Petyonvil, Nan kad operasyon sa yo, plizyè bandi tonbe nan echanj kout bal ak lapolis epi plizyè zam wo kalib rive konfiske. Mwen genyen 2 ti bout videyo ki rive jwenn mwen la a, se konsènan Ruelle Alerte Prolongée. M ap di tout moun ki pral fè kòmantè, je suis désolé. E, paske yo toujou di, Pa vann imaj sa yo nou genyen de peyi a. Oh eske nou wè blan konn vann imaj sa de peyi yo. Se paske nou pa janm gade dokimantè etranje. Nou chita nan televizyon. Men si nou gade dokimantè etranje konsènan Kiba, konsènan dotre peyi, n ap toujou wè salte yo. N ap toujou wè moun ki nan dròg, moun ki fini. N ap wè yo. Mwen mande nou pou nou kontinye fè rechèch. Moun sa yo k ap di pa vann imaj sa yo Dayiti, Fè rechèch, al gade pou wè, nan peyi Etazini la gen kote blan pa ka pase la. Gen kote nwa pa ka pase la. Konprann byen wi sa m ap di nou an. Gen kote nan peyi Etazini la moun pa ka fonksyone, w ap wè yo. Yo gen dwa pa bay yo nan televizyon men w ap wè yo nan rezo sosyo. E si w ap swiv de dokimantè nan televizyon w ap wè yo. Tanpri souple, m pa vle lè m ap pale de Site Solèy pou yon moun ap di m mete imaj Nouyòk. Le pays va mal. Peyi a, li plonje nan kawo san presedan. Fòk nou di bagay yo jan yo ye a. Dayè il fò ke sa chanj. E pou ke sa chanje, ebyen fòk nou chita sou prezan an. Le prezan kisa l ye? Ayiti devni yon malabou. Ayiti se yon poudriyè. Ayiti se yon peyi ki kapab eksploze a nenpòt ki moman. Sa va mal dan se peyi. Sou gade li. Kounya di moun yo bon Dieu mete yo sou chèz. Epi m di Letènèl fè entèvansyon pou mwen non. M di Jezi kanpe lapli a, ou konn tout bagay. M soti deyò tout inè, dezè, e manno e mapikwa. Dlo moute wotè sa konsa. M ap gen fè bout mwen kay sa. Kounya la, lè m gade nan lè a, epi kounya m gade m wè konsa di. O o, bò inè yo, inè dezè, twazè, dlo a chèch pou mwen. Se pa sèlman Ruelle Alerte bagay yo grav. Nan zòn Site Solèy se pi mal paske lè lapli a tonbe l desann a tout rapò yo lage nan aviyasyon pote ale nan Site Solèy moun y ap peri anba a. Yon sitwayen ki pale, M panse ke misye pale lò. Misye pale lò e se sa k fè m vle pataje ti odyo sa ansanm avèk nou. Chèf paka di gaz la ap moute non paske depi lè malere a fè jounenl pa manje gaz moute bò kòt li gaz ka touyel men tou map di mèsi a ministè a gen de liv ou retire nan edikasyon an m renmenl anpil ayè pou yon timoun lekòl bèlè pou lap li nan map li a kè kontan kèl pap janm kontan vre pandan lap li kout bal ap frape bò tèt li byen pale kote moun nan pran tanl poul pale nan peyi a pandan grangou ak degin vole pou li avèk plezi pandan kijan m ka li m pa yon plezi poum pran nan peyi a. Peyi a pa bon menm, mizè a egzajere, gaz la vin pire masisi pa bon, bagay la fè masisi chè depi w l pa ka moute sou ou, zepolèt moun dò kase, ou pa ka fè anyen, w al kaka pil kaka nan moun dò si w konn sòm 119, 2 timoun 3 zan pa ka janbe pil kaka w bagay la fè masisi ou pa pran tan pou kaka do pou bese w leve kaka tonbe plip mesaj watsap 4 GLTE. Peyi a vin pi di vre, fò moun yo pale pou peyi a antanke ti jèn k ap viv, fò peyi a ka fonksyone. Ok. Don e kòman ou wè e pa met pwoblèm sa yo moun kap e kite peyi a yo menm paske yo fè konnen kay bay vèm oubyen gen lavi. Wi m pa gen pwoblèm a yon moun ki kite peyi a. Deja m pa ka di moun yo pa kite peyi a, m pa mèt peyi a. Men m gen pwoblèm a yon moun ki vann tout sa l genyen pou l kite peyi a. Paske lè w vann tout sa w genyen kite peyi a, si kounye a yo depòte w kote w ap tounen? Eske yo ka depote w etazini pou yo voye w an frans non e ayisyen w ye pito fè bagay w jan w yo regle posesis la pou a kob ou ou kite peyi a ok ou kite peyi a nan bon kondisyon ou kite byen paske peyi a jou kite l pi mal la lè w tounen la vil pi mal toujou paske de jou an jou moun wap toujou mal viv pa gon jan pou kondisyon vi moun chanje jan pou kondisyon moun chanje an ayiti se de jan swa jèn nan antre nan gang ou byen l antre nan masisi chans pou nou bondye fè mendel ba isi. Pou blòdè pa antre nan masisi paske peyi a pa bon menm. Peyi a manke fondasyon kap jèn kore jèn fò jèn nan ka alèz fòl ka manje fòl ka bwè pa jou. Kal kilo sou ke 100 dola nan men w pa ka manje. 100 dola pa ka achte manje serye pou manje e moun wap gade kap manje. 100 dola e real li ka kwit diri blan a la Madrid li pa ka fè anyen. Tande, ou di si Mendel t an Ayiti, anpil ti jèn tap antre nan koze. Wi, sak pa ka antre an gang antre nan masisi, pae nèg la pral gade pou wè. Nèg la pral oblije antre nan masisi si ap fizye l nan gang. Men map tou di tou an nèg ki fè masisi gen de souvni w pèdi. Paske lè w fè masisi w pa ka gen chè de poul. Chè de poul pap janm monte sou ou. Kòman w pa ka gen chè de poul? Non monchè, bon fant moun dò se se kòlèt mouda w tonbe. Kijan pou nèg la pral gen chè de poul? Masisi pa bon, Bondye pat voye pou fè masisi. Bondye te voye pou nèg al nan bouzen lè madanm ou pa vle ba w taye w al taye, w al nan bouzen. Map tou di bouzen yo tou sam tiye fèt mwen yon bouzen ki pa gen kòb pou banmwen yon fanatik bouzen an pa gen kòb sou ka ta avèm ta avèm sam diye bèfdey nèg djal la. Ok sa vle di e menm bèl ki gen ide rantre nan peyi a la ou panse ke eske se pa ede lap vin ede peyi an ou byen lap fè peyi a di tò. Lap edel wi bon lap ede plizyè jenès plizyè jenès kal sedomeng min dèl ede yo sal bay iphone 13 iphone 11 li ede plizyè jenès. Ou panse se gratis li bay yo. gen bagay ki gratis e sèl Jezi k bay bagay gratis wi lè Jezi tap bay pen avèk pwason tout moun te manje apre a nèg ap tawèw bò iphone ou bò tenis ou pa bon masisi pa bon ayy si Jezi te vle masisi l pa tap kraze sodòm ou gomò masisi pa bon mesye pito nal travay nou redi nou fon jan pou n fonksyone. Ou pa krenk ke pou Mendel pa reponn ou a pwopo de sa wap di la paske. Sil vle reponn mwen, sil vle reponn mwen, blòdè kap pale de masisi bon nou pa ka fè masisi nou menm nou ka travay Li travay nou pa jwenn isi. Wap kraze biznis Mendel wi la. Pou kraze biznis. Map kraze lot mouda k pral jwenn li men non mouda ki vle al jwenn Mendel la jwenn li men mouda pam nan men menm gras a Dye lap la kom souvni m. Lem moute nan syel fo Bondye ka wè mouda m vini sen e sof. E kaka k pase ladan l. Alòske nan pwen sa voye yon mesaj nan pou jèn kap fè rankont avèk Mendel e pa w tou. E pa sèl Mendel ki pwoblèm nan, gen plizyè lòt masisi. Si yon jèn k ap fè rankont a masisi l pa bon pou ou, si w gen yon lòt bagay ou ka fè, fè l pou itil tèt ou. Paske Bondye te detwi Sodòm e pou masisi a. M pa ka di pou madivin nan nèt non, bagay madivin nan lè twa fwa m sou l, se yon plezi. M pa ka pale madivin mal. Men men m ka pale masisi mal paske m pa vantre ladan l. Sa vle di ou pa gen pwoblèm avèk madivin nan menm? Non, nou pa ka gen pwoblèm ak madivin. Kat fwa m sou mwen, si kat fwa m sou yon blòdè sa pa anyen. Men masisi al pa bon lò souf nan souf lè nèg la ap rele w ay papi li pa bon pou ou lè nèg la lage l nan anal ou tchuup li pap fè moun plezi menm bagay jezi pat vle sa bondye te vle pou fi a gason fonksyone non masisi gen yon bagay masisi pa ka fè lè masisi ap kaka kaka l pa fouti sere nan mouda l chè de poul pou masisi ap plenn sa pa fouti fèt ou wè l bese jan l bese a e konsa l leve menm mouda l lap lave fò ya de men l li lave mouda l ap tobe nan anal li menm blòdè n pa ka fè masisi. Se nou menm ki ka viv isi e paske n gen rezistans ki fè n viv isi. Paske vi isi a di anpil. Vi isi a di anpil mesye. Yon nèg ka viv isi ki pa nan gang, ki pa nan masisi, bat bravo pou li. Jenès sa m kwè nan nou mesye. N ap goumen pou peyi a. Alò sou pwen sa ki mesaj ou gen pou plizyè jèn k ap fè rankont avèk Mendel pa oto? Plizyè jèn k ap fè rankont a Mendel. Mande sa w gen bezwen. Men m pa gen pwoblèm a masisi a non. Mouda nèg la boule men men m pa men pa men men. M pa p antre ladan l. Men nèg la si nèg la wè masisi pou l fè e mouda w Bondye ba ou kòm djòb ou fè travay ou. Moudam pou mwen mpa pote nan masisi ke bondye mouri ke masisi a ou anvi fouye moudam bondye ap fèm mouri moudam sere gras a Dye a evem a letenel poum moute jwenn li moudal fen moudam fen yon moun pa tranpe men ladann menm menm menm menm nou paka fè masisi nou menm nan nou menm blòdè rezistans nou paka fè masisi. Peyi a antre nan yon lojik ke chacun pour soi. Chak moun defann pwòp tèt yo. Chak moun goumen pou sa yo kapab. Se pa vre? Antouka gen youn nan avoka nan bawo a. Pandan nèg yo ap fè grèv, grefye yo menm ap chita anba tab pou al trete kèk dosye. E li menm, li te pwofite dechaje sa k sou lestomak li. Yo di wi, mwen gade ce qui se passe à l'intérieur de cette salle. Ok, ok. Le pays, ce pays, mon pays, notre pays. Votre peyi I paka chanje se pa gon revolisyon ame e mwen k fout di nou sa mesye medam. Mwen menm sim te gen mwayen m te pran zam lontan m fout chavire peyi a pi m fout pran peyi a m fout m fout mete peyi a sou ray e toutan map fout di sa wi mwen menm tou sim te gen mwayen m tap fout pran zam m fout chavire peyi a m fout pran pouvwa a pi m mete peyi a sou ray. Nan prensip ke Antanke tèl, gen de kliyan ki sou an prizon, gen de kliyan ke je dwa defann, gen de ke gen yon manda kap menase m. Men poukisa, si je sui an, map bay kolaborasyon avèk grefye yo, yo pa sipoze ap rantre la, ap fè syèj an katimini la. Men poukisa yo fèmen. Ok. Ò, i gen twòp kowonpi, i gen twòp vagabon nan peyi a. Ò, si vous n'avez pas les moyens. Magouy ka fèt anndan an. Magouy, non! Il y a un juge la, yon grefye la ki sot Lalite yè. An men sa fè anndan an. Y ap syeje an sa fè anndan an. Sa y ap fout fè anndan la a. Nou menm antanke avoka, kisa nou deside menm? Mwen menm antanke avoka, je travay avèk mè kliyan. E je, m pa gen chèk leta nan menm. Men chèk mwen se kliyan m. Ohh kliyan m ap fè menas, kliyan m ap soufrans, mwen gen chaje dwa nan dosye la, m pa ka pase dosye yo, m gen pwoblèm. Se paske pa gen komisè, pa gen gouvèman, pa gen syèj. I gen i gen yon afè de politik k ap gou k ap brase bilan anndan pakè Pòtoprens. Oke fò sa rezoud. Grefye ap fè grèv, komisè gouvèman ap fè grèv, komisè gouvèman ki la. Pou sekirize peyi a ki la pou sekirize popilasyon an ki lè komisè gouvènman son la pou aplike la politik penal di gouvènman anpi ogane la pousuit anpi komisè gouvènman ap fè grèv nan peyi mesye tande byen mwen komisè gouvènman yo se yo ki la wi pou ede sosyete a kont banditism kont kisa kont dilè dwòg kont abi dotorite kont tout bagay anpi komisè gouvènman ap fè grèv anpi a kisa yo fout peyi sa livre la mesye. A kisa sa yo vle la? Oh yo lage m nan lari a, a kisa fout peyi sa fout livre la? Oh si les commissaires du gouvernement sont ils sont là pour appliquer la politique pénale du gouvernement, or ils sont en rébellion avec le gouvernement, fok gouvernement an di yon bagay. Depi komisè gouvèman ap fè grèv, se yo an rebelyon avèk le pouvwa an plas. Alò, nou menm avoka, si yo pa tande pri nou, ki pwochen etap nou ap antame nan kad sa a? Mwen, e toutan m di sa mwen menm. Grefye yo. La a nan la, mwen men la grin red. E, mwen mande jounalis yo la, se pou nou rete la pou nou wè grefye, pou wè si gen syèj anndan. Yon syèj koreksyonèl, yon syèj sivil, fwa toujou gen grefye. Avèk ki le jij a antre de syeje? Avèk ki? Avèk yon grefye. Eske le grefye fè pati de asosiyasyon? Mwen m pa fout dakò avèk sa. Mwen m dakò avèk revandikasyon de grefye yo, men, men apresye nan maten. Kijan w kalifye sa k ap pase anndan an la, Mèt Magouy? Sa se yon bagay magouy sa ye! Yon bagay magouy! Grèv pa ka yon demi mezi. Grèv pa ka yon demi mezi. Mwen menm ki avoka m ap fout soufri. Lè yon avoka ap soufri, ò la ki vin rive, m ap soufri pou grefye yo. Oubyen, syèj la fèmen, oubyen yo louvri tribinal pou avoka yo